Ben, c'est quand même l'heure du débat paske nou konnen nan lè sa tout moun pral monte sou chanèl la ebyen pou kapab gade video epi kòmante e mande avèk zanmi, pwòch ou pou kapab abone. Ebyen fòn di ke genyen anpil enfòmasyon nou pote pou ou nan kad emisyon sila. Lapolis fè yon kou sou kèlke pèsòn, sèz endividi la yo ta de mèch avèk Vilaj de Dye. Se konsa enfòmasyon an tonbe. Ebyen ekoute, genyen enfòmasyon k ap sikile kòmkwa Bèlè, Vilaj pran yon frap byen bonè maten an. Y a sèl kon apèl Kristèl epi Ti Kenton. Donk, moun sa yo tonbe anba bal ajan pnh aprè. Yon gwo fèt kay Dèdè, youn nan nèg ki nan baz Bèlè. Ben wi. Men ekoute, fò n di ke daprè jan nou tande voice la ki ap sikile aparaman, ta genyen 4 moun ki yo menm pèdi lavi yo. On voit le couple, Tiketonn ansanm avèk fi a ki yo menm atè a. Tiketonn genyen yon jeans blan sou li, yon chemizèt Blanch, epi fi a li menm, bon, antouka yo byen abiye pou modèl fèt yo te ye a byen sur, e lapolis daprè jan voice la pati a te sou kou, lapolis sanble te mete antèn sou moun sa yo, ebyen rive nan zòn bò stad lapolis tire yo. Genyen moun ki al mouri byen lwen. On a pu retrouver yon zam kalib 9 milimètre se sa epi gen yon telefòn selilè, Tiketon ansanm avèk demwazèl la yo tou 2 tonbe sou fas. Ann tande vòys la non. Monchè mesye dam sa yo wap gade la se mesye dam vilaj yo mesye dam sa yo sòti sou plizyè moto bon asireman se yon kou yo ta pral egzekite paske se konsa yo toujou deplwaye e kèk moun yo ta pral met presizyon sou li pou fèl anlve. Epi lapolis te gen kontwòl yo depi nan deplasman yo epi nèg yo al tann yo bò stad la epi yo fout yo bwa kale a nan bounda yo. Alò se yo yo te yo 6, lapolis manje 4, gen youn ki pran bal ki lage moto atè ki kouri kal kal mouri jis e e. Nan zòn senkyèm avni gwo ti mache gwo ti mache nan senkyèm nan l kouri l kouri bon finalman n pa ka li pa kapab ankò li bay twòp san misye kaka epi gon lòt k al mouri bò pwomogann s on bwa kale lapolis bay maten an la frè m ou la zam sa w ap gade atè a la e zam lapolis w konprann zam lapolis. Tèt chaje. Antouka nou tande nan voice la ki di ke moun sa yo te pare pou fè kidnapping, men gen lòt eleman enfòmasyon ki di ke moun sa yo se nan fèt yo tap soti. Tèt chaje. Men fòn di ke Tiketon pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, sa fè yon bon ti tan ke li te sou yon video. Aparamman yo te pete bal sou li, men li te gen bon po alepòk li pat pèse. Jodi a li pèse. An nou gade ti videyo sa. Epa misye tire sou mwen epa mpa pran a epa mpa pran a men mwen sa epa nou mpa pran a epa misye tire sou mwen epa mpa pran a epa mpa pran a epa mpa pran a misye epa mpa pran a. Epa m pa pran. Li sentire sou mwen. Epa m pa pran. Ye, ye, ye. Kamewoun la. Epa m sentire sou mwen. Epa m pa pran. Epa m pa pran. Men mwen. Sa e pa nou m pa pran. Epa m sentire sou mwen. Epa m pa pran. Sila a, ebyen yo antre nan aktivite sa a. E le pri a peye, se sa. Se swa yo arete w, obyen yo stope w. Menm lè ou wè w ap fè e defè, men gen yon jou ki p ap pou ou paske quand on pran l'exemple d'Arnel Joseph, ebyen, nou wè kòman li pase. Ben se kapab yon exemple pour les autres bandits restants. Nou vini la avèk lòt dosye. Lòt dosye yo se, m ta kapab di, nèg epe a li menm ki fè yon nève sou yon jounalis jodi a paske pandan li ap pran lapawòl pou akize Lèzetazini nan sa k ap pase nan peyi an epi jounalis la sanble fè yon move konsta oubyen yon move kesyon epi nèg epe a nève li lage. An nou suiv. E mwen menm, klè, sa a, mwen di Joe Biden konsa, Si ou panse se ou menm ki gen tout fòs mistik yo, van, dlo, lè, tè, loray ke w tande yo, si ou gen tout fòs mistik yo, atake nèg sa a. Rele yo pou mwen. Si tèl kèlkeswa polisye k bare m, mwen di kèlkeswa polisye, mwen Jacquelin Xantus, sèt fwa m frape w, ou bare m, m ap fout fè w fou. Klè. Tout polisye depi ou wè e mwen wè m klè kelkeswa sak nan menw kelkeswa m konnen se galil t 65 wouzi mwen menm son ansyen maire de site solèy sa yo pa fèm pè klè lame wouj monte devan m m fout konn zam sa yo. Ou pap wè reyaksyon epe sa li rele zam papa bondye. Frantz Elbé, Mwen Jacques Lexandre si w wè m demen, m a demen. Kèlke swa w nèg an w cha ki menm bare m, poze m kesyon m ap fout fè w fou. W ap anraje ak tout ou menm, tout pitit ou ap mann anraje. Paske sa m ap fè a m nan misyon de Desalin, mwen nan misyon de liberasyon nasyonal. Mwen pou ou tou. Polis nasyonal la e pou polis reskiyè pou w veni. Se pou w mache nan sans sa. Devan plas konstitisyon an, l ap pase nan kafou rezistans Dèlma 32, m ap plonje devan anbasad amerikèn. M pral fè yon deklarasyon. Lè m rive devan anbasad amerikèn, m pral pwononse laplè, premye plè kont lenperyalis ameriken. A la fè gade yon gwoup ki pral di aba Ariel pou pran pouvwa, Ariel se yon restavèk. Tout radyo, tout radyo ou wè nan peyi a, tout, se travay anbasad amerikèn y ap fè. Nou, avanyè nou fèt, nou pa t menm tande Bolieu, Bolieu te gintan bay zen sa a deja. Tout, se enperyalis ameriken an genyen, pwotestan, katolik, federasyon pwotestan, KNPA yo tout, se nan men anbasad la yo ye. Asosyasyon dwazimen, tout, jounalis, tout, nou menm ki nan jounalis, nou tout se nan men anbasad ameriken. Ou mande mesye yo zam yo deja? Yo di y ap ba ou l? Mesye yo di y ap ba w zam yo? Mwen pa di w grann sipriz la e pou demen l ye? Gad sipriz la si yo relem demen maten aswè a sim genyen map ranfòsel men zam zam yo depi yo bon mwen menm mgen kapasite Jiska prezan ou di ou pa pè pou yo pa arete w depi se vre. Bon ou renmen di pawòl sa pa pè mwen diw kèlkeswa polis mwen Jacques Lexantus menm dil solanèlman si on nèg manke fèm konsa nan batay map fè pou Dessalines nan map fout fèl fou ak tout pitit li tout madanm. Men kòman wap fè sa? Kòman wap fè sa? Anben kijan map fèl anben map fèl nan degre pam ou konprann paske. Bon bako mwen vle fè yon moun ki pa jwe bò li. A Mwen wap pale wap pale mwen gen anbasad mwen gen polisye mwen gen anpil polisye ki ki nan batay la ki ansanm avèm tou atansyon anpil yo tan avèm ki genyen zam sa mba yo. Se pa yo menm, se yo menm ki mete m sou chèf polis, se yo menm, wap fè m pale, mwen menm klè ou konnen m pa pè pale, paske nèg sa, mwen klè, mwen sèvis pa m, legliz pa m, kote m m adore le gran tout puissant, jou w tande yon nèg menm floje m avèk yon bal, mande tout rès sèvitè yo boule l, map, nou vle vin adore avè m yon lè, anben map tande nou, wap parèt anfas anbasad amerikèn kanpe konsa, sou men goch ou. Wap bal tout lòt non. Men drapo Dessalines nan se dra koulè sanm koulè pom ke dlo. Eske w konprann se drapo sa ke demen maten aprè wap bay polis ka vin arete pa di pawòl konsa. Ok mesaj pou pou gang yo kap baw zam yo dese vre yo. Ebyen gang kep bay zam yo nap di ke nèg maten atravè departeman deta sispann bay mouskoso, boulos, akra, brant, boson, meuse nèg sa yo ki nan dezyèm ran an pou pa bayo zam. Pou yo menm pa desann ni nan twazyèm ranje a, Aristide, Preval, Privè, Martelly, Jovenel, tout, Lambert, Youri Latortue, tout klas politik la. Lambert konn bay zam tou? Ou son salopri, yap yap fon yap fon yon lojik avèw wap kriye pawòl. Sa se politik, anba a yo pran ti lapli, krisla, tout nèg anba yo. E yo menm yap kidnape. Sa sa vle di? E pi wo nivo poun kòmanse bat batal. Manifestasyon a Pòtoprens, manifestasyon dans la ville des Cayes, nou konnen ki sa k pase nan vil Okay, yon ti avyon imanitè ebyen ki nan aewogare la, moun yo rantre, yo depatcha l epi yo mete dife. Men fò n di ke lapolis li menm pete anpil kout bal nan okazyon an. Genyen yon mò epi genyen plizyè moun ki yo menm blese. Petèt ke ou menm ou pa t la depi maten, Paske nou deja poste video sila a e pou moun ki bezwen fè plis kòmantè ebyen vwasi pou vou. Menm bak nèg yo fèl fè. E premye fwa mwen wè sa Ayiti. Menm bak nou fèl fè. Avyon fè bak. Menm nou menm. Pa gen manti nan sa. Nèg yo. Nèg yo moutel kanmenm. Eni. Gade vre. Sou avyon nèg yo e la. Sou avyon nèg yo e la. Nèg yo ap pouse l. Se sèl Ayiti mwen avyon fè bak. Meni cheri. Eni. Sou avyon yo e la granmoun. Kaka kap fèt. Kaka kap fèt. Nou pa nan rans nou menm. Sou avyon yo nèg yo e la. Kanpe goumen l ye. Nèg sa yo kap kraze peyi a. Meni. Nèg. Sou avyon yo e la. Nou prale avel. Kanpe gou milye. Kanpe gou milye meni. Kanpe gou milye. Se konsa sa te ye nan Okay, men nan Pòtoprens, nou ta kapab di. Ebyen, pa gen twòp dega. Sinon, sèten zendividi ki yo menm te tante mete dife plizyè kote a plizyè repriz. Men fò n di tou, genyen lansyen senatè Steven Irvinson Benoit, ebyen, il a ete chayite par yon pati nan foul la pandan li t ap patisipe nan manifestasyon sila. Repòtaj, deklarasyon pou vou ekoute e regarde. Aba kidnapin se pami eslogan sitwayen sa yo ki te soti nan divès zòn nan kapital ayisyèn nan t ap lanse sou tout pakou manifestasyon sila. Mayo pankat te itilize tou kòm mwayen pou denonse fenomèn ensekirite a ak ti frè l kidnapin ki pa sispann fè fanmi ayisyèn yo moute syèl pa do Pandan 10 dènye mwa sa yo, nimewo 1 Kolektif 4 Desanm nan, ki se inisyatè mouvman pwotestasyon sila a, pa kache satisfaksyon l parapò ak kantite moun ki patisipe nan mouvman sa a. Patisipasyon an gran nonb popilasyon an nan mach sila temwanye fristrasyon l fas a sa l kalifye gansterism e teworism ki daprè sa l fè konnen patisipe Nan bloke evolisyon pèp ayisyen an. Malgre lapè yo genyen an, yo eksprime rejè yo kont yon bagay k ap bloke evolisyon nou ki se gangsterism sa a, ki se teworism sa a ki fèt pou rete, pou ke finalman nou kapab devlope, pou pati politik yo devlope, pou ke sitwayen kapab sikile, pou peyizan kapab rantre avèk machandiz li lavil, pou n pa bloke, pou yo pa antere nou, pou n pa kankou mayi devan poul. Plizyè pèsonalite. Te politik te reponn prezan nan kad manifestasyon sila, pami yo, dirijan Rasin Kan Pèp la ki lonje dwèt jouda l sou ekip gouvènman tal la ki daprè sa l fè konnen ap alimante ensekirite nan peyi a. Camille Chimers envite pèp ayisyen an kontinye mobilize nan lide pou kwape pwojè k phtk a ki daprè li pa lòt ke simaye ensekirite tout kote sou bout tè papa Desalin nan. E jodi a n ap di aba ensekirite, n ap denonse konplisite Leta avèk ensekirite an ki jodi a se yon zouti de dominasyon politik nan men pwojè phtk, nan men pwojè ekstrèm dwat la. Donk jodi a si nou vle kwape ensekirite, Fò nou kwape pwojè kontinwite phtk pou n kapab rantre nan yon tranzisyon koupe fache, nan yon tranzisyon ki pèmèt nou vrèman repoze baz peyi an. Ansyen palemantè Abel Descollines ki te patisipe nan mouvman pwotestasyon sila denonse inaksyon gouvènman Ariel Henry a Fas ak ogmantasyon akselere ensekirite a nan peyi Dayiti, premye minis lan dwe tchoula kò l paske l moutre l pa ka bay ankenn rezilta nan tèt leta a, daprè sa l kontinye pou l di. Peyi an, li pa kapab kontinye jan l ap kontinye a la a, donk si gouvènman Ariel la pa ka bay rezilta, fòk l ale. Vwala pou ki sa nou la jodi a. N ap soulinye manifestasyon sila ki te jwenn akonpayman fòs lòd yo fini sou plas konstitisyon an nan nivo Chandmas san ensidan majè. Tout batay revandikasyon ke n t ap pote yo, nou pa wè ke jounen jodi a kote yo ye. Nou pa tande pale de batay pou Petro Caribe. Nou pa tande pale de batay kesyon masak yo nan diferan katye yo. Nou pa tande pale de kesyon konferans nasyonal souverèn ke nan akò 11 septanm nan ki rele dyalòg nasyonal. Paske nan sitiyasyon peyi Dayiti ye la, nou gen tout tisi yo ki dechire, nou bezwen moun ki gen konsyans ki pou rasanble tout moun pou n ka sòti nan sitiyasyon ke n ye la. E Doktè Ariel Henry montre depi anviwon 8 mwa ke li pa kapab e si li pa kapab ke li bay yon lòt kapitèn gouvènè a la pou kapab mennen nou a bon pò. Paske tout moun ap pale sèjousi de kesyon eleksyon. Gon ti pwovèb ayisyen ki di w se depi samdi pou wè kòman dimanch wap ye. Si Doktè Ariel Henry pa ka ba n sekirite. Se youn nan eleman fondamantal ki pou mennen nou nan eleksyon. Kòman Doktè Ariel Henry pral ba nou yon bon eleksyon? Enben nan sans sa a nou la pou nou denonse tout movèz gouvènans sa yo, tout enjerans sa yo, tout movèz pratik ke Doktè Ariel Henry avèk tout pouvwa l ap fè sou pèp ayisyen an. Se nan optik sa a ki fè nou la a jounen jodi a. Kòm nou konnen depi flanbo mobilizasyon an limen nou menm onivo de sektè demokratik la nou toujou la pou nou akonpanye popilasyon an. Non tout moun ki konn Daril Balthazar pase m pap fè premye zam mwen nan politik m leve nan fanmi politik nan fanmi lavalas e m gen kouzen m ki te depite moron e abriko bonbon sa vle di m leve nan yon kilti politik m pa janm nan demagoji mwen menm. Non mwen menm m patap fè batay pou ti pòs nan tranzisyon map fè batay pou jenerasyon kap vini an pou yo jwenn yon lòt peyi map fè batay pou pitit mwen yo pou m ka kite yon lòt peyi pou yo, menm jan jenerasyon avan 86 la te fè batay la, menm jan Jean Jacques Dessalines te fè batay la pou kite peyi sa pou nou, men menm se pou sa ke m ap fè batay la. Men menm si yon gouvènman rele m, dayè yo abitye rele m pou yo ofri m 2 pòs, men konviksyon politik mwen pa pèmèt mwen. gou e travay ansama vek yo. Et il faut dire que la situation s'avère difficile et inquiétante en même temps. Regardez, nous sommes plusieurs avocats. Nous avons arboré nos toges parce que la situation est compliquée pour les avocats. On ne peut pas circuler. Les avocats sont en danger. Le peuple haïtien est en danger. Les avocats sont kidnappés. Les petits marchands sont kidnappés. Les, citoyens sont victimes du kidnapping. les autorités sont absentes. Donc nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous avons décidé de marcher, c'est parce que nous voulons exprimer nos ras-le-bol par rapport à ce qui se passe. Ariel Henry et son équipe ne fait rien, la situation devient compliquée, personne ne peut circuler, la santé ne fonctionne pas, il n'y a pas de sécurité, le droit à la vie, Martissan est bloqué depuis plus de 8 mois, donc personne ne dit rien. Donc la société civile a décidé de prendre ses responsabilités en marchant. Et nous-mêmes comme avocats, à travers notre structure qu'on appelle CADO, nous sommes là pour accompagner tous les militants Et deuxièmement, emporter notre solidarité aux citoyens haïtiens. Parce qu'il faut que Kote gon triyo majik ki pran l, ki krache sou li, ki detui l, ki chire l pyès pa pyès. Triyo majik sa se entènasyonal la ki gen kò gwoup antèt li. Se oliga koupyon revandè yo, soti klik politisyen tradisyonèl ki pran l, ki detui l, ki rache l kote nou nan yon kriz pwofond. Menm yon atik nou pa jwenn anndan konstitisyon an pou nou ka mete sou tab la pou n soti nan eta kriz la nou ye a. Kidonk nou nan lari a pou n mande a popilasyon ayisyèn nan Pou yo leve kanpe, pou nou leve kanpe pou n soti nan somèy pwofond. Nou pa yon pèp ki renmen nan dòmi, nou pa yon pèp ki lach, nou se yon pèp souvren, nou se yon pèp ki kwè nan libète. Nou fè 1803, nou fè kako Dayiti avèk okipasyon amerikèn, nou fè 87, nou fè 2004, nou ka refè l ankò. Ebyen Fanm Vanyan ap mande a tout popilasyon ayisyèn nan, leve kanpe! Gon nesesite pou ta gen chanjman nan konstitisyon 87 la. Men sa w wè k ap fèt la, gen plizyè objektif ki kache dèyè sa k ap fèt la. E youn nan objektif ki kache dèyè chanjman konstitisyon an, premyèman, se pou bay tout libète politik pou yo piye richès peyi a. Se pa pou di pou bay gadfou pou pwoteje enterè pèp ayisyen an non. Se pa sa k ap fèt la non. Chanjman konstitisyon an k ap pale la a, se piye richès peyi a, liberalize Kesyon byen sou sòl yo, richès peyi a. Dezyèman nou te wè aktivite ki t ap fèt, tout travay ki t ap fèt yo, se te bagay ki t ap fèt an katimini pou yo pa te bay pèp la aksè a konteni konstitisyon yo te bezwen fè chanje a. Nou te wè youn nan bagay nèg yo fè nan konteni konstitisyon an, lè n te gade nan dwa penal la, tèks kòd penal la, yo mande pou chen kouche ak chen, pou bèt. Kouche avèk moun, se sa yo, yo te mete nan tèks la. Si yo te konsilte pèp la pou yo te mande l pou eksprime volonte l, pou l eksprime enterè l, yo konnen se pa sa yo ta pral mete nan kòd penal la. Se menm bagay sa yo fè nan konstitisyon an, yo mete yon amandman pou yo bay liberalize sou sòl peyi a, piye richès peyi a, bay etranje kote pou yo manje richès peyi a, epi nou menm pou yo mete nou la kòm Esklav k ap pwodui pou klas dominant nasyonal avèk entènasyonal yo. M jis ap lage l pou nou kapab fè kòmantè paske gen lontan m wè y ap anonse pwofesi sou Ayiti, anyen poko fèt. E moun sa yo m ap mande m èske se Bondye ki pale avèk yo vrèman vre? Genyen yon moun ki rele tèt li yon sè, petèt yon pwofetès e ki di ke peyi a pral chanje pandan 14 jou, bèyifo Faire quelque chose. Men pandan 14 jou sa a, li poze dè kondisyon, dè kondisyon pou nou respekte e pou ke peyi sa a kapab delivre. Lè m fin tande kondisyon sa yo pou nou respekte, ebyen m di peyi sa a, ben franchman si se sa ki pou ta fè l delivre, eh delivrans lan lwen toujou. Potko pase, Men jodi a nou prezan pou nou kapab fè mesaj la pase pou peyi a. Mwen salye tout moun ankò yn fwa e avan nou kòmanse malgre nou pap gentan priye men se obligasyon pou nou soufle kòn nan pou kreyatè a. Shalom shalom ankò yn fwa malgre nou pa gen tan ditou pou nou pase mesaj la men nap fè posiblite pou nou kapab fè pli vit pou nou kapab pase mesaj majeste le roi Adonai Helohim Abaya Yahuashay non pam se soeur Beatrice Jean Pierre e fam on fam spirituel mwen pa de la religion Kòm nou konnen deja. Mwen gen yon mesaj ke Kreyatè lan, Etè lan banm bay pou peyi an, pou liberasyon tè a pandan 14 jou. E ke pou nou menm Ayisyen, dyaspora yo, Ayisyen ki an pwovens yo, e Leta Ayisyen pou yo pran responsabilite yo pandan 14 jou ke yon o mande pou nou fè yon spirityèl nan peyi a pou retire tout vye fòs malefik e tout espri E zansèt nou yo ki te mouri, sila ki mouri nan dlo, ki mouri mò bal, sila ki mouri mò tranbleman de tè, yo bezwen fè yon rityèl pou retire fòs mò sa yo ki nan peyi a, e fòs dyabolik, mistik, kolon, blan yo mete nan peyi a, pou nou retire yo nan peyi a. Avan ke nou kòmanse. E kreyati a ban nou yon priyè pou yo kapab resite, priyè sa a se Mezouza, pou yo resite l pandan sèt fwa, pou yo resite l nan peyi a pandan sèt fwa, yo ban nou di kòmandman an pou yo resite pandan sèt fwa, e Notre Père pandan sèt fwa, e Sòm 51 an pandan sèt fwa. E rituel sa, Bondye voye pale avèk dirijan peyi yo, li voye pale avèk legliz, masonlòj yo, vodouyizan pou nou tout mete tèt nou ansanm pou nou libere peyi a mistikman. Paske si peyi Dayiti pa libere mistikman, kit ou te lmèt te lapriyè maten, midi, swa, ou pap kapab jwenn rezilta priyè w. Paske se 2 fòs kap jere peyi a, se fòs mistik avèk fòs spirityèl la. Ebyen kreyat. e ke Kreyati a voye pale ke pou nou fè yon rityèl 14 jou devan Palè Nasyonal e e anlè Vyadik lan oubyen anva anba Vyadik lan, kote ke Kreyati a mande rityèl sa a l ap fèt 7 jou avan lòt setyèm jou an, e 7 jou sa a n ap boule lansan avèk saj an kantite, n ap boule lansan avèk saj an kantite, e n ap boule palosanto an kantite, e n ap boule. Ansan, oliban an kantite avèk e pòfen Mont Sen Michèl devan Palè Nasyonal devan e Tou 2004 lan pou yo fè yon etwal e David, y ap trase etwal David lan, y ap konsakre etwal David lan pou retire tout enèji demonyak ki nan peyi a e enèji ki antre nan tèt jèn gason, jèn fi ki nan kidnapin yo, ki nan mechanste yo. Kreyati a mande pou nou rasanble ansanm premye avril jiska 14 avril pou nou kapab fè sere moni sa ki kapab sove peyi a atravè de tout sa ki gen pou pase nan planèt lan ebyen pou dezyèm e dezyèm setyèm jou an pa bliye se 14 jou 7 jou pou nou ap fè rityèl liberasyon tè a pou nou antre fòs tè a nan peyi a paske se fòs tè a ki pou rasanble paske fòs tè a an kache men se fos blan kolon yo ki zonbifikasyon pèp la ki pèmèt zye pèp la pa ka ouvri e kreyati a mande pou nou retire tout fos mal yo nan peyi a tout fos negativite mechanste rankin ògèy ipokrizi jalouzi ki nan peyi a e lòd setyèm jou a nou pral limen o liban. E sa se lansan Liban an. Benj, sa se benjwen. Nou pral limen benjwen an kantite. Nou pral limen twa wa maj an kantite. Nou pral limen ansan manni, ki se pwosperite peyi a, avèk mir, avèk pafen de bòn odè, pou nou kapab limen, fè yon rityèl spirityèl pou peyi a, Kote ke nou pral libere peyi a mistikman e espirityèlman pou nou libere peyi a. E setyèm jou sa a, Kreyatè a mande pou nou fè pataj. Tout moun ki gen mwayen, ou menm ki gen rad, se pa rad ou mete deja, ni se pa sandal ou mete deja, se bagay nèf, manje an kantite pou nou pran responsablite nou pou nou fè dezyèm sèt jou a. Kote ke n'ap bay manje, n'ap fè distribisyon kit, epi n'ap pataje lajan nou. Paske Bondye voye pale e tè Dayiti pale. Li di ke l pa ka pran odè peyi a ankò, twòp san ap koule, twòp krim ap fèt nan peyi a, men rityèl ke yo bay pou yo fè pou peyi a pandan 14 jou. E pandan 14 jou sa a, yo pa dwe tire moun, yo pa dwe bay manti nan peyi a, yo pa dwe jete pitit, yo pa dwe fè krim nan peyi a, yo pa dwe fè fònikasyon nan peyi a, e peyi a dwe fèmen pandan 14 jou. pandan 14 jou, sof ke lopital ki pou ouvri nan peyi an pou yo fè yon rasanbleman revèy pou peyi an kapab sòti nan sa ke li ye a. Madam ou mande moun yo fè 14 jou pa fè bagay wi nan tout peyi a wi. Bon se sa yo di m bay mesaj la jan l ye pou yo pa fè sèks pou yo pa jete pitit pou yo pa tiye moun pou yo pa fè de seri de bagay nan peyi a pandan 14 jou pou yo fè rityèl sa e rityèl sa kap fèt lan tout moun apa moun kap responsab rityèl la ap abiye an blan e lòt moun yo ap abiye E espri dyòl an li menm li kache, kounya li bezwen kanpe pou peyi an, pou l sòti peyi a nan sa ke li ye a. Jounen jodi an li mande pou nou kraze tout ansyen alyans, paske pa bliye drapo Desalin nan te nan peyi an, li te gon rityèl, li te gon seremoni mistik ki te fèt. Lè w vin pran drapo ble e wouj la, ou pa kraze ansyen rityèl ki te fèt pou an e nou ansyen drapo E nwa e rouj an ou vin mete djak sou djak kounya ou vin mete pèp sa nan divizyon tankou yon pèp ki fou ki pèdi bon sans si ki pèdi kapasite enèji pouvwa e dimansyon ke li te genyen avan se poutèt sa yo mande pou nou kraze tout rityèl ke nou te genyen lontan yo tout rityèl ansyen prezidan ansyen minis ansyen moun ki tap dirije te fè nan peyi a tout ansyen e zansèt nou yo ki te mal mouri sa yo te fè sakrifis avèk yo, yo pa gen rityèl ki fèt pou yo nan peyi an, yo oblije fè yon rityèl pou fè espri sa yo mete yo dozado avèk tè an, kounye a pou yo kapab kapte le enèji tè a ki se lè kat enèji ki se latè, lo, fe, e l'air lan pou yo kapab mete l paske nou pral pran yon bagay kap vrèman tèrib ke yo prepare pou nou èlmi a prepare pou nou ayisyen nou pa vle tande men kèm fèm mal paske nou dwe mete peyi a nan sans ke li te ye avan paske nou vin gen yon pèp ki biza nou vin gen yon pèp ki pa tande nou vin gen yon pèp ki pa menm konn valèl ki konnen si li pa menm konnen si son vrè dye pa bliye lontan vrè pèp nwa sa jounen jodi gade pou wè si se li menm ki la se pa li menm. Paske pèp la zonbifye atravè de espri kolon blan pote ba yo. Jounen jodi an yo mande pou nou resisite tè a, resisite enèji nou, gòt nou yo pou yo kapab kanpe pou nou kont richès nou yo ki ap fini nan peyi Dayiti. Mèsi anpil sè Beatrice. E alò Pierre Martin t ap. Mwen t ap mande sè Beatrice nan premyè pati a. Li tap di men tel bagay pou yo fè. Channmas se pa sa? Wi, fè yo pou yo fè channmas, moun ki lakay yo tou ki pa vle desann kapab fèl lakay yo. Kiyès kap devan? Pase fòk toujou gen moun ki devan. Ebyen moun ki devan nap akonpanye moun ki vle akonpanye nou se sa fè yo envite tout tip de moun, relijyon, mason, lòj yo, leta dayiti, sekirite, doktè, potestan, tout tip de moun paske se peyi. Nou konsène nan peyi an paske peyi a malad li bezwen gerizon ki gerizon li ye pa bliye ayiti m di nou li jere pa 2 fòs ki se fòs mistik la avan tou e fòs spirityèl lan si nou pa fè yo kole ansanm pou retire peyi a nan sal ye a se divizyon sèlman kap fèt nap kanpe. Wi m oblije ale nèt paske nou pa gen tan. Fè moun yo konprann yon bagay nan tout sa w di yo. Dezyèm bagay, se legliz la k ap devan an. E ki pou a, Beatrice? Bon, pa fòseman. Nou tout k ap devan. Tout moun ki vle met men nan travay la, nou kapab, n ap met tèt nou ansanm pou fè l. Pa gen yon moun devan. Men sa m di, gen moun devan. Gen moun devan. Talè. Moun ki devan, se mwen k pote mesaj lan. M pote mesaj lan epi m ap bay. Mwen di w gen moun devan. Ok. E lè w ap pale, Se pa lè w ap pale moun yo ap tande. Ok. Se ou vini, ou se yon pòtè de mesaj. Alelouya. Mentnan men fòk gen moun ki devan. M pa konnen yon moun ka kapte mesaj la wi. Wi wi. Men si l kapte l l ap pran kontak avèk ou. Wi. Wi. L ap pran kontak avèk mwen. Ou l ap pran kontak avèk ou. Wi wi. Donk fòk moun ki devan. Wi. Paske Jezi Kris se te yon lidè. Wi wi. Se li ki te devan. Wi. Donk fòk gen moun ki devan. Men pa bliye li te met yon Jan Batis tou kòm yon lidè. Menm si l mete, men se li. Ok. Li ba yo responsabilite. Ya, ya. Wan sa vle di chak fwa li bay yon moun se ou k devan. Ok. Paske pou bagay la fèt gen moun ki genwa desann anba yo kanpe channmas yap tann kiyès. Yap tann kiyès. Moun ki pou devan. Vwala. Mwen menm se paske jan mesaj la bay la m wè fòk gon lidè, fòk gen moun. Eske koulye a la lè moun parèt moun pou yo kontakte se sak fè ou pa bay telefòn ou menm jan tou mwen pral mande w yon bagay ou gen pou retounen nan maten deba oubyen yon lòt radyo poukisa lè lè a pral rive Fok ou vin rimay moun, fok ou vin di moun. Vin mobilize moun yo. Eben lè a se demen sa apre 2 jou, apre 2 jou a sa vle di e dènye lè, jou sa wap la a. Wi, wi. Maten deba gen dwa voye yon korespondan al gade sa kap fèt jou sa. Wi, wi, wi, wi. Men fok ou vin raple moun yo. Wi, wi. Donk lè sa a wap bay nimewo telefòn ou, ou an, epi nou konnen Men avan tou fòk tout moun ede nou paske pa bliye devan palè nou paka ale konsa si minis moun ki an chèf peyi a pa ba nou otorizasyon nou paka al fon bagay konsa devan palè nou paka al bloke vyadik lan paske pa bliye si leta pa avèti rityèl lan revèy lan kap fèt lan poul fè e chofè machin yo, chofè moto yo kap sikile a pou l ta bloke l nou menm nou pap kapab fè l nou pap ka rive fè l e e chandmas nou pap ka rive fè l e kafou aryopò nap chache yon andwa yon teren e byen detèmine pou nou kapab fè l paske nou pa vle kite mesaj lan pase paske se ayiti menm ki vini an espri ki vin bay mesaj la pou libere tè a pou li men kisa pou nou fè ok e li di piga yo rele okenn lòt espri ni okenn lòt dye. nan peyi a se sof ke le non de y a ba y a ki se letènèl dè zame pou nou rele nan peyi an pou nou kapab retire vye fòs yo avèk lè zakanj lè cheriben e lè presipote du sèl lè venn kat vye a. Ebyen nimewo telefòn ou. E nap bay nimewo telefòn nou si tout fwa leta tap tande nou ak ap tande nou la yo vle pran inisyativ lan nap kanpe avèk yo e nap bay tout rityèl ke yo ban nou nan dòmi nan vizyon yo pou nou di e tout deklarasyon pou nou di, n ap kite nimewo telefòn nou e si leta pa reponn nou tou n ap mobilize nou menm pou nou chache yon espas, yon teren pou nou kapab fè travay ke gran kreyatè lan avèk larèn tè a bay pou nou sòti peyi a nan sa l ye a paske dyaspora yo bezwen antre nan peyi an, tout moun bezwen sikile nan peyi a, yon peyi pa ka rete konsa ap degingole konsa paske nou priye anyen pa mache men an nou fè yon bagay ansanm. Ayiti pa kab soufri ankò Egoyis ak mechanste kap detwi nou Shalawom shalawom Ayisyen mete tèt nou ansanm nou kapab fèl ankò nou ka refèl ankò paske peyi a se peyim se peyiw an nou mete lanmou pou nou retire peyi a nan sa ke li ye a Shalawom Nou envite tout moun ap fè travay li jan sa ye, menm si se ak zong, men ekoute, yo fè yon maksimòm defò. Antouka mèsi la famiy, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila, epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appréciez le travail, pi aprè, qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!